Monchè pandan m ret konsa menn entènèt bon kòm map tou avili Digicel mwen menm ki te fè eksperyans mete sim Digicel sou telefòn mwen pou m use entènèt Digicel paske yo di m li rapid men mwen menm se a natcom m konn sèvi ki se nimewo prive m ke anpil moun pa genyen anpil popwa pa genyen. Menm kote a epi lèm koumanse antre nan Instagram mwen m refresh epi m wè mesaj kap monte men dabitid lèm wè nimewo yo m kontan paske se son de kòman m te ka di bèl ti nana menn kap voye nimewo yo kap di yo ajoute m demi dieu m bezwen pale avè w bay wè sa map di w m gentan kontan m panse son bèl ti fanm ki voye nimewo l. Lèm gade Nimewo monte lèm al li anlè m wè Mendel m di what the fuck m di Positif Blazy Ed vin gade lè nèg yo pale nèg yo dim Bob Kay ou te pale a misye m di gad konvèzasyon mesye m ba yo telefòn nan nèg yo di reponn tenten an kounya. Reponn li. Bon m te menm ekri yon mesaj li tèlman long nèg yo di m nan monchè yo pa byen al di tout bagay sa just trè senp brèf a misye m annik t efase m kèpkèpkèpkèpkèp m poste l Bann ayisyen ti zòrèy bann enbesil k ap use telefòn ki pi gran pase nou N kijan w konprann Instagram Bob Kayou se Bob Kayou l ye ofisyèl. M kwè Blondine menm nan 100 konbyen preske 200. Sa vle di dè ke ou menm wap fè la haine sou rezo sosyo, nèg la fèk gon ti android nan menl rèv pal se gen moun ki follow l li fè non demi dieu an pase yon fason. Pola mon amour, fanm pam. Gade Pola. Moun a m ta razè m ta rele Pola. Yon lè mwen razè m di Pola m razè. Pola voye lajan m tèlman sezi pa negrè. Pa al mande l non m konnen nou. Brother, menm kote a. M di nèg yo gade konvèzasyon pou n wè, nèg yo di m o misye sou moun anpil men, m di pa di misye, manzè sou moun anpil. M pran telefòn nan, m ekri l, m screenshot li, m poste l. 1, M ta fè yon demand ou panse m tap vin mete konvèzasyon an deyò? 2, M se anti masisi. Lemond konn sa. E sak fè m se youn nan rapè ki soufri plis pou m atenn nivo sa m atenn la. Pase m fèt Petyonvil, nan Wayòm nan. Kote m te ka leve nenpòt jou, m antre nan nenpòt biznis, m di ban m sponsò men do m. Yo t ap kontan. Men non! M rete, m soufri, m soufri, m soufri, m soufri. Yon gwo bout rapè tankou m anndan yon ti peyi konsa, sa k ta di, se Miyami Bòb ki ta vin fè m woule premye machin mwen. Non, m te ka ofri tèt mwen l pou kò l. Se paske m gen yon liy mwen suiv. Paske lè m leve, papa m te toujou gen yon sèl slogan, Fanm pou gason, gason pou fanm. Lè de gason ansanm, yo touye w. Lè de fanm ansanm, loray sipoze tonbe sou ou. E sa papa m te konn di lè m te timoun. Ebyen, manman m fè sis gason, de fi. Ti kay nou te piti anpil. Akoz ke m te yon nèg ki te pi sanit, manman m mete m kouche atè. Paske l pa mete m menm kota lòt nèg yo k pa pipi a. Paske mwen m gon defo. M te toujou di nèg sa. Ou wè depi Bob Kayou fin bwose dan l li monte kabann li. Bwa m di pou jis li jou. M pa kole ak gason mwen menm. Tande. Sa vle di m gon tanperaman bad depi lè m timoun. Ou wè masisi m mete w nan ran w, nan klas ou. Se sa k fè nan menm konvèzasyon m di misye chache ran w m pa konnen w kòm pwomotè ki dwòp ou ap mande m link mizik mwen. Paske m rele Bob Kayou, ou panse popo a se pou yon kou k byen planifye yon fason pou yo degrade Bob Kayou paske yo wè m ap fè layin sou rezo sosyo. E m kontan buzz la n ban mwen an wi. Paske m ap kouri sou prèske yon mwa la mwen yo pa pale de mwen. Yon demi dye tankou m sipoze ap domine rezo sosyo yo. Ricky! Ricky! Ou te la wi. Lè popwa a voye mesaj ba mwen ou pat sou mwen paske ou te wè fòm tèt ou cho. Ou tal moute cheval. Menm kote a mezanmi m pran bagay lan m screenshot li epi m poste l. Mwen menm si yon nèg depi l 8 è Bob Kay ou sipoze dòmi. Sa tout moun konnen prensip sa. 7 è edmi wap jwenn Bob Kay ou kap manje yon ti bagay. M fon ti djip. M met jenou m atè. M pale a papa m paske Jezi e gran frè m li toujou vin dèyè mesaj nan men m pou l pot ba papa m anlè a. M toujou vin pale avèk frè m. Epi apre sa m moute kabòd mwen m kouche. E sak fè m pa gentan wè konvèzasyon sa depi yè swa k fè m pa avili, m pa blaze nou. M gon grenn mesaj m ap voye dirèk pou tout nèg k ap fè fo paj yo. Leta ayisyen tou m ap di nou sa. Ou wè nèg fantom yo pran yon nèg ki fè fo paj, yo pa fè l anyen, yo bat li, yo tire sou tèt li yo fè l ale. Leta ayisyen gad vizaj sa byen. Bon nom se Jean Michelet Blanc. Bob Kayou aka. Depim jwenn yon nèg ki fon fo paj e Bondye ta fèm map pran nou. M met anpil fanm sou wout nou. Wa joum jwenn yon nèg ki fè fo paj, map ouvè bouch map fè w vale 2 konprime m met dòmi nan je w. Leta ayisyen tande sam di a byen. Ni chèf kap tande. Depi m jwenn yon nèg ki fè fo paj sou nou, map fè w vale 2 konprime, map met dòmi nan zye w. Paske ou pa respekte yon demi dye. Map fann langèt ou. Real talk.